Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. M pa anvi di bòn semèn, men kanmenm n ap di Bondye mèsi paske nou wè yon jou anplis. Lè w ap viv nan peyi Dayiti, ou dòmi, ou leve, w ap viv toujou, ou gen espwa petèt fè plizyè milye jou ankò, ou pa gen lòt moun pou di mèsi. Mèsi Papa Bondye paske, ebyen, mwen pa nan vizè de lamò. Ebyen bagay yo, yo tèt anba nan peyi Dayiti. Gen zòn ki enfranchisab. Yè, mwen wè yon konfrè oubyen yon konsè ki li menm pase a pye jwen sou yon enfòmasyon. Fwa sa a m pa te okouran. Men ofèt, m di ok, banm al chache yon maksimòm enfòmasyon pa rapò ak sa ki pase a. Bèlè, Maya, ebyen nèg yo pote boure an granmoun. sou Dèlma 2, Dèlma 4, Dèlma 6. Se konsa enfòmasyon an di. Epi m di men, sa k pase? Epi lè m al chache enfòmasyon, m di waw, tèt chaje. Genyen moun ki mouri Dèlma 2. Genyen moun ki mouri Dèlma 4. Dèlma 6, genyen moun. ki pran bal. Men, lè w tande pote boure sa fèt, tankou jan nèg yo di nan tèm bandi an, bwa kale, kòman sa fè rive? Se kesyon sa pou w poze tèt ou. Mwen gen yon maksimòm enfòmasyon ke mwen rekeyi pou nou. Kisa li ye? Samdi pral gen yon sitiyasyon tansyon. o nivo de blòk ba Dèlma. Men ekoute, genyen youn nan chèf yo ki t ap fete anivèsè li, se te donk le vandredi 18 fevriye 2022. Se sa. Ebyen, eee. Nan espas fèt la t ap fèt la, fò n di ke yo entèdi pou moun genyen telefòn android nan men w. Alò, ka gen telefòn nan men, tout telefòn android fèmen. Ki sa li ye? Paske nèg Dèlma 2, Dèlma 4, Dèlma 6 yo estime ke genyen yon juda. Pami piblik lan, ki li menm ap bay yon seri de enfòmasyon sou yo. Ebyen sa pat sifi paske ta pral gen yon nouvo plan e se plan sa ki pral pèmèt ke veritab enkirsyon sa li fèt. Epi genyen de twa nèg ki gen zam ki ap veye. Men ekoute yo vin rive nan yon moman kote ke anpil nèg ki nan fèt la, 2 zè AM, one samdi maten. Epi. Solda ki ap fete a, li tire. E genyen de twa lòt solda ki li menm tire. Men ekoute, dapre enfòmasyon ki rive jwenn nou se ke BBC li menm li pat prezan. E retounen paske nèg yo di ke ekoute, nou pa dwe gaspiye yon grenn bal. Ok, fòk nou ekonomize bal yo paske. Nou anfas Bèlè, Maya, epi gen lapolis tanzantan tou k ap ba nou ti zatiyèt. Fòk nou ekonomize bal yo. Se sa k fè yo pa t vle ke nèg yo tire. A dezè kenz, yo vin ranmase yon seri de zam. Anpil zam ranmase. Epi ki sa k pral pase? Sa rete la, moun ki t ap fete yo vin al dòmi, epi. Zòn nan kontinye ap mache. Li pral fè midi 30, pral gen yon gwo pote boure ki fèt. Eske nou konprann? Piske yo te pran zam nan nan men yon seri de nèg, yo potko ba yo zam nan, epi lazòn, bon, pat gen bal ki t ap tire ankò. Donk, tout nèg konprann ke tout bagay nòmal. Epoutan, L'adversaire li an kèt de fòmasyon sou tou sa nèg yo ap fè parce que quand on est en face d'un ennemi ou menm wap mete strateji a tè men ennemi an li menm tou lap mete strateji a tè. Ennemi an pral boukle zòn nan nèt. Les hommes de Mayard, Bel-Air, nèg yo pral boukle prèske tout espas la. Se lè sa a, bal kòmanse pete. Bal kòmanse pete. Paske pa bliye m di nou ke, e, ou kapab tande enfòmasyon an yon seri de kote, ke petèt yo pase a pye jwen sou li, men nou menm, nou vini avèk yon ansanbl de detay pou ou. Genyen yon sitwayen, bon, misye mèt tou al antre legliz wi, paske misye te nan machin nan, epi pandan misye sòti nan machin ni, m pa vle bay non n pou sekirite l, machin misye a fè paswa anba bal, paske gen bal ki kraze vit lan, Ki pase ki rache kousen an kal rive menm nan kawotchou a. Donk vous imaginez. Sitwayen sa li menm li te nan machin nan, li wetire kò l epi bon se sa ki fè misye sot. Men kote ki pral plis frape se Dèlma 2 ak Dèlma 4. Lè nèg yo ap pwogrese pou ta rive nan 6 lan paske pa bliye Poteboure a fèt pa gen anpil nèg ki gen zam. Konprann byen wi. Kounya tèt tout nèg cho paske nèg yo pa gen zam nan men yo. Genyen yon sòlda ki oblije kanpe goumen li menm paske li te genyen zam nan men l. Sòlda sa a li travèse, li al fè pasaj, li oblije ap pran nèg yo fas a fas pou kapab fè pasaj paske batay la te rèd. E pandan misye kenbe nèg yo pou kapab fè fas a fas sa a, ebyen jeneral la vin tounen nan 6 lan, vin redistribye zam yo pou nèg yo kapab kanpe goumen. Men tande byen, pou bilan an, pa kapab gen yon bilan egzostif sou sa ki pase a. Ou kapab tande anpil moun di a, gen moun ki tonbe nan sa, gen moun ki tonbe nan sa, men ekoute, mwen menm sa mwen jwenn kòm enfòmasyon. Dèlma 2, gen moun ki pèdi lavi yo. Dèlma 4, gen moun ki tonbe. Men pou Dèlma 6, daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen, se ke ta genyen yon sòlda ki pran bal nan pye. Gen youn tou ki pran bal bò dèyè l. Epi apre sa. Nèg yo pat vin pwogrese ankò paske gen zòn nèg yo pat fin twò konnen. Men ekoute, si enmi an te konnen zòn nan byen, ebyen nèg yo tap vrèman pwogrese e yo tap bay anpil pwoblèm paske m pap ba n manti se vrèman bwa kale a. Kounya la, gen moun yo ale avèk yo. Bon, on espère qu'on va pas les tuer kwa. Paske gon enfòmasyon ki vin jwenn mwen ki di ke yo te ale avèk yon ti dam. Gen yon bouboul yo te ale avèk li men yo relache li o kourou de wout. Pwan nòt paske e popilasyon sivil la li pa gen anyen pou wè. Menm lè ke genyen nan yo ki mouri. Men ekoute, pou lenstan mesye yo konsantre yo sou yon repons. N ap vini pi devan e yo konsantre yo tou sou n ta kapab di chache e kòman n ta kapab di sa endyen sa a ki li menm ap flannen nan zòn nan e ki toujou ap bay yon seri de enfòmasyon. Nan Dèlma 2 ak Dèlma 4, fòk nou di ke genyen yon sèten de Sonsonn li menm li mouri. Paske Sonsonn nan li t ap dòmi, lè misye leve epi. Lè misye gade, misye wè li antoure. Enfòmasyon fè kwè ke nèg yo pran Sonsonn pou yo te ale avèk li tou vivan. Men ekoute, Sonsonn pa vle, Sonsonn batay, ebyen on la lese pou mò. Men fò n di ke genyen lòt moun tou ki yo menm pèdi lavi. Gen de inosan tou paske nan bal ki t ap tire ta fè konprann ke gen yon elèv ki t ap etidye. Ebyen li pran bal e elèv sa li menm li ta sanble jwenn lanmò l. Anndan an, nan 2, nan 4, y a du sang presque partout. Paske nèg nan zòn sa yo jwenn. E écoutez bien, se yon batay ki la trè lontan. A chak fwa ki a une attaque, on peut s'attendre ak yon kontra atak. Konprann byen wi. Dèfwa Delma 2, 4, 6 atake. Des fois, c'est Belair, Maya, qui attaqué. La dernière fois, j'ai écouté euh, un dialogue peut-être euh, diplomatique entre Barbecue et Kempes. M'te bravo, on tient contact. Mais écoutez, euh, la bataille n'est pas prête de s'arrêter. Parce que à chaque fois, Gen youn ki bay yon kou, epi genyen yon lòt ki ap prepare yon ripost an retou. Pou lenstan, fò m di nou ke moun ki ap viv nan zòn sa yo, trè atansyon paske bagay la, li kapab pral mare nan jou k ap vini yo. Tande byen, lòske on parle de replik, sa vle di ke, Group delma 2, 4, 6 kapab moute tou. Men ekoute, et vous qui etes innocent, qu'est ce que vous allez faire? Se sak fè m di nou fok nou pran prekosyon. Nou menm ki inosan ki nan delma 2, nou menm ki inosan ki nan delma 4, nou menm ki inosan ki nan delma 6, e ba delma a, nou menm inosan ki nan belair, Nou menm inosan ki nan maya, ben ekoute mwa se ke je pe vou dir un maksimòm de prekosyon. Paske janm toujou di li, se yon batay ki pral jwe jiska la dènyè gout de san. E m ta kapab di a chak fwa ou wè genyen yon manch nan batay la se kòm si bagay la fèk kòmanse. Dènyèman m fè yon emisyon epwi m ap pale avèk yon zanmi, zanmi sa m toujou pale avèk li. M toujou poze kesyon pou m di Ayiti kisa w fè w ap peye? Epi zanmi an voye yon voice ban mwen yè li di ke ou konnen RL prod a chak fwa ou poze kesyon sa manmanm toujou reponn ou wi menm lè ou pa tande repons li manmanm di ke ayiti te bat yon granmoun men granmoun sa li te di ayiti se dènye moun ou bat men granmoun nan ta pral mouri epi granmoun nan mouri ayiti paka jwenn granmoun nan poul mande padon Menm zosman granmoun sa pa la. Paske Ayiti te kab petèt al nan tonbo a, l al bo zosman granmoun nan pou l di, M mande padon pou sa m te fè a men, ekoute, pòt la fèmen pou Ayiti. Paske, jan bagay yo ye la mezanmi, bagay yo twò grav. Paske a chak fwa, ou toujou la w ap tande de trè movèz nouvèl. Donk vous imaginez, e lè w nan yon seri de zòn konsa, pa gen anyen ki epanye w. Ou ka anndan lakay ou mouri. M pa bezwen di w pou w ap pase nan lari paske quand il y a irruption, les gens qui envahissent la zone, yo pa konnen w. Donk ou menm ki petèt yon inosan k ap pase. Sa kapab rive ke nèg la mete nan tèt li son bandi kap dekwafe epi sa w tande a la bang! Ou tonbe! M di l pou tou 2 kan yo! Sa kapab rive ni pou Bèlè, lè Bèlè fè yon enkirsyon, sa kapab rive pou Dèlma 2, 4, 6, lè yo menm tou yo fè yon enkirsyon. Donk se pou vo dire ke bagay la grav! E menm two grav nan peyi a! Bon, antouka mezanmi, m espere ke moun yo Kontinye priye paske bagay la li dur. Sel sa m di tet mwen si n te kab kite nou tap kite. Wè. Nou tap kite paske gen zòn wap gade mesye. Zòn nan telman kraze. Talè m pral vini avek yon emisyon. Petet m kapab ba nou kelke imaj. Paske m estime li enpòtan pou a chak fwa nou rewè imaj sa yo, di tèt ou men ki sa peyi Dayiti devni jounen jodi a. Bagay la tris. Li tris paske banm di nou byen, on nèg ki kounye a Pòtoprens, ou di tèt ou ke ou pran bout tèren. Pa egzanp si w abite Mirebalè, ou pral Mirebalè. Kòman ou pral Mirebalè pandan Bonrepo pa bon? Pandan Kwadèboukè pa bon? ou pral riske pou pase pou al nan stasyon pou al pran machin. E menm lè w ta an prive, se ankò pi difisil. Eske nou konprann? Ou rete Okap, se la menm choz. Sa vle di kote w ye a la a, ti espas yo ba ou a, ou just rete ladann, epi ou pa konnen w ap sibi kont-atak, paske yo ba w bout tèren. Eske nou konprann? Se tout kote ki pa bon. Jodi a la ou tande yon move nouvèl, Demen, gon lòt move nouvèl. Sa vle di bagay yo ap bouyi, bagay yo vrèman cho nan men peyi Dayiti. E, mwen m toujou di sa, pèmèt ke mwen di sa paske mwen toujou vle fè ekilib an matyè denfòmasyon. Men, m plenyen paske m wè otorite peyi m, se pa ke sa k rive a, sa k ap pase nan peyi Dayiti an, yo pa konsyant de li non. Men m santi ke. Se kòmsi bagay politik plis enterese yo ke sa k ap pase a. Popilasyon ap kreve, moun ap mouri Dèlma 2, Dèlma 4, Dèlma 6, moun ap mouri sou Belè, moun ap mouri nan Maya, sa pa enterese yo. M pa anvi di ke sa pa enterese yo, men fò ou wè ke gen yon sètèn pasivite lakay yo. Yo plis ap defann kesyon enterè, pale de politik, akò pou mache peyi a. Men mesye, sa tap bèl anpil si nou te jwenn yon akò pou sove Belè. Sa tap bèl anpil pou nou te jwenn yon akò pou sove Maya. Sa tap bèl anpil pou nou te jwenn yon akò pou nou sove Dèlma 2, Dèlma 4. Delma 6. Ba Delma an jeneral. Sa t ap bèl anpil pou n te jwenn yon akò pou n sove Site Solèy, Belekou, Boston, Bwouklin. Lakay Ti Gabriyèl. Sa t ap bèl anpil pou n te jwenn yon akò pou n sove Kwadèboukè. Sa t ap bèl anpil pou n te jwenn yon akò pou n sove Matisan, Tibwa, Gran Ravin, Vilaj de Dye, e konsò. Sa t ap bèl anpil pou mwen jounen jodi a la a. tout moun mete tèt yo ansanm pou n di ke n ap defann Ayiti. Pou mwen, Ariel Henry menm kote avèk yon seri de lòt nèg. Gen moun ki merite padon. Gen moun yo padone men yo di ke yo pa vle fè wout avè yo paske an n mete moun sa yo de kote. Men mesye, bagay yo twò grav. An nou pran ti konsyans.